Bonjou se JFL Cuisine Créole Jean Fedor Lundi votre chef à la maison ki rantre lakay nou mwen di nou mèsi mèsi pou tou jodia la m pral prepare pou nou yon ti tat o pòm e nwa de coco chaje moun ki tap mande m yon tat o pòm fèt ke m jwenn yon ti fason pou m antre yon ti touch kreyòl ladan, mwen kòmanse avèk li pou nou nan ane a. Pou mwen fè li, la mwen gen 5 ti pòm, m pral fè yon ti konpòt de pòm. Mwen mete demi tas de suk kasonad, mwen mete demi tas dlo, mwen mete yon ti kanèl, Mwen mete dife anba l, kounya la m pral kite l bouyi trankilman pou l fin kuit epi pou m kraze l pou m fè ti konpòt de pòm nan. Pandan li pral kuit la la, kounya m pral kòmanse fè dot choz epi m ap vin sou nou talè. Kounya la, yn fwa ke nou gade li, nou wè, pòm nan li li sanse seche la. Li pa gen dlo ankò se se sèlman. Suk la kanbal la la konn ak ak karamelize. Konn a kisa nou fè? Nou annik kraze l. Se tou, pa gen anyen ladan l la, nou wè? Li va rete dlo sa vle di se sèlman pòm nan kuit. E vwala. Se deja yon konpòt de pòm. Konn a m fèmen fou a. Konnya map kite sa refwadi. Mwen pral vini avèk rès pwosedur yo pou nou. Nou pral wè. Mwen vini avèk dezyèm pati a pou nou pou nou fè pòm lan ki pral mete pa desi pop tart la. Men pòm men yon pòm la m vini avèk yon dènye grenn pou m montre nou kisa m fè. Mwen jis kale pòm nan lan bou anba a m pran. Mwen kale l kòm sa la avèk ti kouto sa nou tout tou nou kapab kale l. Avèk ti kouto nou gen lakay nou. Men konna la, sa li menm map bat poul rete antye paske m pral fè yon ti desen avèl pou nou. Yn fwa kem fin kale li, konna la mwen pran rantre anndan kouto a, pwent kouto a mwen voye l anndan la. Mwen mete l anndan kè a dè 2 kote. Apre sa mwen koupe l an 2, pi mwen retire nwayo yo, ti kote kè a. Apre sa m mete l nan yon dlo sitwone poutèt poul pa nwasi. Po sa li menm, m pral konsève l, m pral fè yon ti flè avè l pou m mete l an mitan tat la. Men sa se pa obligatwa, si w vle w gen dwa pa fè l. E vwala. Kounya mwen soutni ti flè sa kòm sa la. Soutni li. Apre sa se li menm mwen pral depoze l an mitan pòm la. Ki pral san son ti desen. Mwen mete l de kote la. Kounya kisa m pral fè? Mwen pran mòso pòm lan, gade byen. Mwen mete l nan le sans kòm sa ok mwen mete pom lan lenpòtan gad mwen koupe l fen fen fen lenpòtan se pou l regilyè se sa le plis enpòtan mete l la lenpòtan gad sa kouto m byen file fè l byen regilyè lè m di regilyè sa vle di pou tout egal pa two gwo pa two epè. Gad sa. Gad kijan l fèt. Men ti evantay li bay la. Pa two gwo, pa two piti. Nòmal. Ok, pou l kapab byen kuit. Se sa ki pral fè ou fè yon bon tat o pòm. Kon a m pral kontinye koupe tout o konplè. Epi lè m vini m pral vini avèk tat la nan mitan la epi pou m kontinye pwosedi yo pou nou. Ok. Konnya menm vini avèk moul a tat la la. Mwen gentan fè yon pat brize nòmal. Ok. Nou fè pat brize nou vle. Nou gen dwa fè avèk dlo oubyen pat brize avèk lèt. Si w pa konn kòman pou fè pat brize a, w ap annik tape JFL pat brize epi videyo a ap moute sou. La mwen gentan mete l nan moul a tat la. Konn a sèl sa m rete pou m fè pou nou, sa m pa ka pa fè l se pike l avèk fouchèt la. Lè m pike l avèk fouchèt la pou nou ka evite boussouflure. Boussouflure la sa vle di pou l pa gen yon bou ki pran anpil lè epi konn a la pou tat ou a li vin kwochi. Kounye a la. Mwen vini avèk ti ti konpòt de pòn de fè a, mwen depoze l ladan, nan plen milye. Kounye a m pral elaji li. Kounye a mwen sere l patou nan tout kò l. Une fwa ke mwen byen ensere konpòt de pòm nan kòm sa. Tout Fan ki tap mandem poum moutrew koman ou fè yon konpòt de pòm nan, ou fin fè konpòt de pòm nan la, konnya la ou tap mete pòm ou tap mete pòm nan souli komsa. Byen aranje janm pral aranjel la. Men mwen menm poum pote ti touch kreyòl mwen, mwen vini avèk yon tas de nwad koko ke mwen graje avèk kote ki gen ti twou wonn nan, konnya mwen paseme sou li. Epi mwen di nou sa nou mèt al eseye pou nou fèl se trè trè bon avèk Ti kokoye a. Mwen mete l patou osi. E mentnan, kounya la, mwen pral mete pòm nan sou li. Si, mwen menm mwen pran l avèk kouto a, tou kòm sa. Pòm lan, mwen fè ti evantay mwen, mwen depoze l, m kòmanse pa le kwen. Toujou nan kwen ou pou kòmanse, hein. Byen, men li, evantay. Pou pa kite twou lan mitan l. Paske, pa bliye nan mitan pòm lan ou te fon twou, ou te retire pepen an. Si w pa mete l kòm sa l pral gen yon twou nan mitan l ki pral fè w pa fè yon bèl tat o pòm. Si tout fwa ou pa gen abilite pou pran l avèk kouto, ou pran l avèk men w, ou fè la menm choz ankò ou depoze li nan kwen an, fin ou fin depoze li epi konn a se lè sa konn a ou pral fè l kouche. e vwala ok ou fè la menm choz ankò ainsi te suit. Map vin sou nou lèm vin rive nan fen an epi m pral moutre nou ok. Se trè enpòtan lòske nou rive nan fen premye wonn nan pou nou leve premye sa nou te depoze a pou nou fini avèl level kounya pou nou mete anndan li ou level ou fini avèl. Konna m fin fè wonn nan la. Konna la m wete senpleman pou m al repoze, fè lenvès de sa m sot fè a. Kounya lè m rive nan fen an, kaziman nan fen an, konna la mwen vini avèk ti dekorasyon an flè m te fè a. Mwen depoze l an mitan li la. E vwala, kounya la m pral konte ti rès pòm yo toutotou de li menm. Une fwa ke mwen byen enstale, byen plase pòm mwen tout otou de li menm, kounye a m vini avèk yon ti bè fondu, m pran yon kiyè de bè mwen fonn li, kounye a la mwen badijone pòm nan. Se trè enpòtan pou nou badijone pòm nan avèk ti bè a, premyèman l pote yon ti gou, dezyèman nou pral wè m pral di nou ki wòl li tou. Non sèlman nou dwe mete bè la kounya men poukisa kounya la m vin avèk yon ti kasonad sa nou rele suk bran nan peyi nou an mwen vin avèk paspwa sa se paske m konnen nou tout nou ka posede l ok nou fè sa nou pase yon ti suk bran sou li kounya lè w fè sa pou l ka ale paktou ok e vwala kounya la ou gen dwa mete yon ti kanèl pa desi kounya la fou mwen a 325. Map metel nan fou a la pou yon bon yn è de tan. Lè ou fin byen aranje sa kòm sa la se kuison an. Ou pa mete yon twò gwo chalè, ou pa mete yon twò piti chalè non pli, 325, 60 minit sa va èt pafè. Lè lap soti la wap wè lap kolore, byen karamelize. Nou al metel. E vwala. Aprè yn è de tan men li. Konnya la map kitel refwadi la. Ey se bon hein. Se trè bon fò kitel refwadi la poul byen tonbe avan kew koupel se pafè sa se ekselan waw apre sa la sòti m pral sòti la gad mwen sa men li la mwen demoule li se vrèman bon kounya map kitel frèt ankò davantaj pou kel kapab byen kole ansanm apre sa poul koupe afèw ou manjel se vrèman bon la avèk nwa de koko tato pòm tout moun ki tap mandem yo